Doktè Gérald Garbaud, nou konnen gouvènman li anonse li pran desizyon pou mete yon platfòm anling pou kapab fasilite e paspò yo. Se apeprè an repons avèk petisyon nou an, di nou rapidman ki reyaksyon a sa. Ok dakò dakò nou di bonjour e bonsoir a tout moun kap swiv nou dirèkteman nan live sa e lè yo te yo voye nòt la ba nou pou yo di ke te gen yon konferans de près ke gouvènman an tap fè pou l reponn a kesyon paspò la sa te trè enterese nou e nou te branche pou nou te kapab swiv pou nou wè egzakteman ki repons ke gouvènman ayisyen ap bay a kesyon paspò la paske ou konnen ke nou gen yon petisyon devan gouvènman ayisyen an ki bò ke nou mande yon bagay trè trè senp Sepandan nou sot swiv konferans de près lan e repons, premyèman nou vle dabò felisite gouvènman ayisyen an, felisite l pou ki rezon paske premyèman li gen yon priz de konsyans, yon priz de konsyans ki fèt pou ke yo montre ke yo reyalize ke gon pwoblèm e ke kesyon paspò la an Ayiti an son pwoblèm ki trè trè grav e ki koze anpil domaj, anpil pwoblèm a popilasyon an. E nou nou felisite premye minis lan dezyèman pou ki rezon paske li rekonèt ke nan yon peyi ou pa ka nan yon peyi ou se yon sitwayen nan peyi an pou bezwen aksè avèk yon dokiman ke ou pa ka jwenn li so se yon gwo pa vè la bòn direksyon ki bon ke gouvènman ayisyen an rekonèt ke yes Pwoblèm paspò la se yon pwoblèm reyèl e ke fòk gen yon bagay ki fèt ladan l. Sepandan, nou vle di nou a nou tout k ap tande an, repons ke gouvèneman an bay jodi an se pa ditou ditou repons ke nou menm nou ap n ap tann nan pou la senp e bòn rezon ke yo prezante yon nouvo platfòm an liy ki rele Delidoc ki pou pèmèt moun kapab mete randevou pou paspò. Nou konnen ke gon pwoblèm ki poze. Lò gon pwoblèm ki poze, fòk gon repons ki bay a pwoblèm ki poze an. Premye pwoblèm ki poze an, se pa sitou randevou. Wi, nou konnen ke gen pwoblèm pou mete randevou pou paspò. Sepandan, se pa le premye pwoblèm. Premye pwoblèm ki poze kounye a, se 2 sitwayens ayisyen ki nan peyi an, ki depoze paspò yo depi kèk letan, ki pa ka resevwa livrè a. Sa se nimewo 1. Dezyèmman, se 2 sitwayen ki genyen nan men yo. Pèmi de vwayaj, otorizasyon de vwayaje, ki pa ka vwayaje tou senpleman paske pa gen mwayen pou jwenn paspò. Sa vle di ke sa nou vle di o gouvèneman ayisyen, wi nou dakò li bon pou vini avèk yon pwogram parèy ki pou ede alalong. Sepandan, il y a une question immédiate, il y a un problème immédiat auquel on doit répondre. Ki pwoblèm li ye? Se kòman èske w ap fè pou reponn a bezwen popilasyon an k ap tann aktyèlman la pou yo jwenn paspò. Sa vle di ke konferans de près la pa adrese sa ditou. Li pa adrese sa ditou e reyèlman sa pa fè nou kè nou kontan ditou. Pou ki rezon? Paske nou te bay ase de tan pou ke le gouvèneman ayisyen te kapab reyaji a demand de plus de 40 mil moun ki mande au gouvernement haïtien d'intervenir nan kriz paspò la dans la mesure que yo kapab pèmèt ke moun yo kapab vwayaje avèk sa ke nou rele paspò ekspire, yon bagay ki trè senp, ki pa poze ankenn pwoblèm, yon bagay ki sèlman, menm jan yo fè jodi an, yo fè konferans de près lan, menm jan li fè l lan, Guess what? Premye Minis la te kapab fè yon konferans de près pi bon pou l anonse kominike pou l pèmèt a moun k ap tann yo depi dè mwa pou yo kapab vwayaje avèk lè paspò ekspire e yo kapab still peye paspò la a layewopò e kapab ede moun yo soulaje penn yo paske nou konnen aktyèlman la a lòt maladi k ap tiye nou an Ayiti se strès Paske popilasyon tèlman strese, yo pa konn kote pou yo fè, se sa fè trè byento ou pral wè gen maladi kè, ou pral wè gen yon pakèt maladi kap tonbe sou moun yo, tou senpleman paske sitiyasyon yap viv ladann lan twò trè stresan. Donk, si nou mande yon bagay ki imedya, yon bagay ki bezwen yon repons imedya, kounya ou vini avèk yon platfòm online pou moun mete randevou, nou pa wè kòman platfòm sa reponn a bezwen imedya ke nou genyen aktyèlman la. E nou kapab di ceci n'empêche pas cela, Mesye le Premye Minis, ou gen dwa toujou ap lanse platfòm online lan. Sepandan, ou ka reponn avèk bezwen imedya ki se pèmèt ke moun yo vwayaje avèk lò paspò ekspire e nou di dè peyi fè l, nou di w le gouvèneman ameriken dakò avèk li. Si w ale sou website uscis lan, w'ap wè ke yo make ke moun Venezuela yo kapab rantre Ozetazini avèk lò paspò ekspire. Se lè nou pap mande anyen ki konplike, nou pap mande anyen ki mande anpil resous, dayè nou wè gen anpil gwo gwo tèt you know ranpli ki vini kap prezante platfòm nan ki se trè byen, sepandan e konferans de près jodi an, prezantasyon de jodi an li pa reponn a la kriz imedyat. Dayè le premye minis la byen mansyone ke aparèy ki pou enprime paspò yo poko menm rive. Sa vle di kisa? Sa vle di ke wap pwolonje yon kriz pou pou san rezon. Wap pwolonje yon kriz san rezon tandiske ou gen solisyon nan menw. E se la e ke sa fè nou tris. Paske se yon bagay ki trè senp. Ou konprann? Moun yo bezwen paspò yo pou yo vwayaje. Moun yo genyen dokiman de vwayaj nan men yo. Pou sèlman otorize yo pou yo kapab vwayaje. Pandansetan ou gen dwa mete sistèm anliy sa a ke w di an. Men ou reponn a sistèm anliy lan Ou totalman inyore demand de plus de 40 mil moun ki te siyen yon petisyon pou ke ou pèmèt ke popilasyon kapab vwayaje avèk paspò ekspire a. Nou panse ke se malere. Se malere paske jiska prezan gouvèneman an fè la soud orèy a notre requête e n ap kontinye prese, n ap kontinye mande pou ke gouvèneman kapab tande sa. Nou di deja ke e nan gouvènman nan gen la perdre sa vle di ke resous ke paspò la kapab jenere yo li kapab toujou jwenn li il suffit ke w mete yon sistèm an plas pou wè ke eske wap pran lajan nan ayewopò oubyen eske wap pran lajan nan konsila kote moun nan rive e ankò yon fwa nou sipoze mansyone ke pa bliye e platfòm an liy sa se pou une fèble pati de la popilasyon ke yo mete paske konbyen moun ke nou konnen an ayiti ki gen aksè a entènèt nou konnen sa se yon gwo pwoblèm. Yo gen yo gen pwoblèm entènèt, yo gen pwoblèm elektrisite, e yo gen pwoblèm pou yo ale pou yo ranpli fòm nan. So kounye a ou mete yon fòm kote pou moun yo ale la a, pou yo enskri non yo, pou yo mete nimewo yo, etsetera, yon pakèt bagay ki sèlman adrese une faible partie de la population. E antanke gouvèneman nou panse ke nenpòt solisyon ke w ap bay ou oblije panse a population en global là, on peut pas penser avec petit minimum parce que nous connaissons que quel que soit soit permis en Haïti, nous pas l'infrastructure pour que tout le monde capable répondre à une plateforme ça que nous mettons. Donc encore une fois, nous souhaitons et nous a prier et nous souhaitons que le gouvernement haïtien capable de répondre aux besoins de la population. D'ailleurs, le Premier ministre l'a bien dit, Devoir du gouvernement haïtien, c'est pour servir la communauté. Devoir du gouvernement haïtien, c'est pour répondre aux besoins de la population. Et besoin ça, nous pensons que c'est des besoin qui est réellement bien précis, bien spécifique, bien minime, vraiment va Et nous pensons que par aucune raison pour que le Premier ministre ignore totalman tout moun sa yo kap fè demand lan e nou konnen ke ou poko a menm pou reponn a moun ki la yo e kounye a ou mete yon platfòm online ki pou moun al ranpli dayè pral gen sak rele yon testing ke ou ta di fòk fè yon tan pou teste platfòm nan pou wè si li ka mache e lèl fin mache so what happen sak rive lè moun yo fin met randevou Kounya ou gen dèyè dè santèn de milye de moun kap tann epi ou man ou ba yo posiblite pou yo mete randevou lè yo mete randevou sa kal pase ok e gen nou di nou pa gen oken pwoblèm pou yo mete randevou online lan paske yes sa kapab fasilite sepandan e sa pa reponn a bezwen an sa pa reponn a kriz lan e nou espere ke reyèlman ke pandan ke premye minis lan avèk tout gouvèneman ap panse avèk platfòm online lan yap osi panse a rekèt nou ki se ede popilasyon an, moun k ap tann, ki bezwen vwayaje, ki pa ka vwayaje paske yo pa ka resevwa livrè a. Paske jiskaprezan, se pi gwo pwoblèm yo se ke pa gen mwayen pou yo enprime livrè paspò yo pou ke tout moun kapab deplase. Donk. E gen yo di merci au premye minis, merci au gouvènman ayisyen pou yo panse a vini avèk solisyon sa, men se pa sa nap tann. Nap tann ou premye minis, nap tann ou e tout chèf kabinè yo nap tann nou pou ke nou kapab ede popilasyon an jwenn satisfaksyon pou ke li kapab vwayaje avèk paspò ekspire a. Donk e. Nou pa kontan, nou pa kontan paske se pa sa nou tap atann, paske nou konnen e nou di premye minis la nou fèl konfyans ke lap pran desizyon ki favorab a notre popilasyon, popilasyon soufri a tou lè nivo, e si gen yon ti bagay ke nou kapab fè pou nou retire soufrans lan, m panse ke nou sipoze fèl, e sè s kon apèl faire ce qui est droit, faire ce qui est bien, répondre aux besoins de la population. M pa konn si sa reponn a kesyon lan Zoom Haiti. Men nou konnen tou yè uscis li anonse gen dispozisyon ki pran pou yo ouvè yon sant ki rele art ki pral fokis sèlman sou tretman dosye donk aplikasyon nan pwogram Biden nan di nou kisa w genyen kòm nouvèl ou. Malerezman malerezman se pa se pa sa enfòmasyon an di. Nou konnen kòm mwen toujou di nou mwen pa pe vini pote enfòmasyon si pa jis, si pa vrè e si pa verifye. E se yon konferans de près ke responsab sèvis uscis la te fè yè ki bo ke yo ap ajoute yon sant ki pou pèmèt sitou pou yo reponn a bezwen imanitè. Lè nou di bezwen imanitè la nou pa pale, nou pa pale ditou de pwogram imanitè, pwogram Biden nan. Yo pale sitou a moun sa yo ki ap fè. fas a de sitiyasyon trè difisil, pa egzanp, moun ki yo ap eksplwate yo, moun ke yo abize, moun ki vrèman gen yon bezwen pou yo deplase de yon peyi a yon lòt, yo twouve ke tan ke yo pran pou yo kapab pwosès peperòk moun sa yo twò long. Dèfwa li pran twazan, katran, senkan, e si w ap viv avèk yon kote ki bon y ap abize w epi w ap tann twazan, katran, anpil ladan yo gentan pèdi lavi yo. Donk se nan sans sa ke yap mete yon lòt sant ki pou ede a amelyore tan ke yo pran pou yo kapab process paperwork yo. Men li pa dirèkteman lye avèk kesyon pwogram Biden nan. An fèt, youn nan bagay ke, e mwen pa gen tan gen non moun yo devan m la, m te ka di w li, ke li eksplike se ke jiska prezan yo poko rive stafe, mete anpil pèsonèl nan biwo imigrasyon ki pou ki sa k fè ke gen backlog. Depi 2021 gen anpil backlog sa vle di gen anpil moun kap tann paske pa gen enough staff. So but yo se ke jiska yo genyen jiska septanb 2023 pou yo kapab rive mete enough moun nan biro pou yo kapab travay, pou yo kapab repond beaucoup plus rapid a bezwen moun yo. Men anons yè la pa gen anyen spesifik. Avèk pwogram Biden nan, e nou kontinye ap pale avèk yo chak jou, nou kontinye ap ofri yo tout konsèy, tout guidance, e tout sa nou tande de ou menm, nou kontinye ap ofri sa yo a yo menm pou yo ka konnen. Youn nan bagay ki fè nou anpil anpil plezi, se ke malgre tou, lè nou ekri yo, lè nou mande yo enfòmasyon, lè nou pataje lis avèk yo, yo reponn. Jodi a m te kontan paske nan lis moun ki gen pwoblèm CBP one yo, ki bò ke. yon fanmiy de twa, epi de ladan yo resevwa, youn pa resevwa, nou, youn nan premye non ke nou te mete lan lis la pou nou te soumèt a yo menm, paske nou te fè ti sondaj lan pou nou konnen konbyen moun ki nan pwoblèm nan, moun, youn nan premye moun, non an, lan li voye yon e tèks ban mwen maten an, di m, Glwa a Dye, glwa a Dye, paske yo reponn ti neve l la. Sa vle di kisa? Sa vle di ke y ap travay sou dosye yo. E tout semèn nan, moun janvye yo, 13 janvye, 11 janvye, 14 janvye, moun sa yo ap voye tèks pou yo di mèsi mèsi dèske yo reponn yo. Sa vle di kisa? Sa vle di ke lè nou ap batay, lè n ap pouse, pouse, pouse, menm lòske yo pa ban nou repons ke nou ta renmen an men nou santi ke gen yon ti pwogrè ki fèt paske pou vou dir laverite janvye a te yon ti jan tonbe nan yon twou E yo pat menm te konnen kote yo te pral jwenn Janvie a. Si nou pat fè sondaj sa pou nou te voyel ba yo, e tout moun sa yo ke yo ap reponn kounyea, yo pa tap reponn. E kounyea moun si depi one yo, e e ou menm ki te ekri nan sondaj la, ki te voye repons ba nou, pandan, bon kòm jodi a gentan vandredi, si w pa resevwa anyen jodi an, dè lendi, al tcheke paske yo, aparamman, yap e antre nan lis sa, yap travay ladanl, e lè w jwenn repons fè nou konnen, paske lè w fè nou konnen, sa pèmèt nou kominike avèk yo pou nou di ok gen ti pwogrè kap fèt men yo kapab fè plis de pwogrè donk ankò yn fwa e e malerezman ankò ti moun yo e anpil moun bezwen pou m bay de repons ki trè trè dirèk pa rapò avèk ka yo mwen pa nan sitiyasyon pou m ba yo de repons dirèk paske djòb pa mwen se fè sa ki rele advocacy an yon fason pou ke yo kapab konnen ke yo gen pwoblèm e pataje lis yo avèk yo fè yo konnen paske mwen di w e. Youn nan moun yo te etone pou yo konnen gen de plu de 20 mil moun kap tann. So aktyèlman la a, se kijan yo pral fè pou yo reponn ak tout 20 mil moun sa yo ki an janvye an. Yo pa dekouraje m pou yo di ke non non yo pap yo pap fè l. Sepandan, lap pran plu de tan ke nou te panse. Pou ki rezon? Paske ke jiska prezan kout a 30 mil nan rete la. So lòt batay nap fè kòm nou di w, se batay pou nou wè kijan nou pral rankontre pou n al Washington pou n al rankontre avèk sekretè deta E Mayorkas pou nou fè l konnen ke tèlman gen demand e tèlman gen moun ki mete nan aplikasyon, èske yo kapab fè yon ti leve men pou ke yo ban nou yon ti jan plis nan pòsyon 30 mil lan, ou di mwen de 30 mil lan si yo kapab pase l yon ti jan a yon nivo plis elve pou ke anpil moun k ap tann kapab rive tann. Pa bliye lè li te kòmanse pou Venezuela pou kont li, Venezuela te gen 25 mil e. otorizasyon li vwayaj pou li pou kont li sa vle di menm jan yo te fè pou Venezuela a you never know nou kapab ale kontinye fè e batay la paske se djòb pa nou sa advocate advocate fè yo konnen ke popilasyon ap tann yap soufri fò nou fè yon bagay donk nap kontinye fè sa ou menm nan kote pa ou ede nou nan tout mwayen posib e imajinab pa menm jan avèk sila yo ki ta ki ta vle wè ke tout efò sa nap fè yo ale anvè, men pami sila yo k'ap ankouraje, sila yo k'ap ede nou pou ke nou kapab rive fè sa mache. E e lè nou mande yon sondaj, nou p'ap mande sondaj si yo pa gen yon, si yo pa mande nou l. E lè nou al kote yo nou di gen yon pwoblèm, yo di nou pwouve. So se lè sa nou fè sondaj lan. So lè nou voye sondaj lan, tanpri swiv enstriksyon ke nou ba w nan sondaj lan. Paske youn nan pwoblèm nou genyen se ke nan sondaj nou fèk fè dènyèman an, nou oblije pase yon pakèt bann tan pou n ale netwaye sondaj la, pou n ale wetire done k pa sa. Paske sondaj la se te pou moun ki deja resevwa repons de CBP One, oubyen yon konfimasyon, oubyen ke de moun nan fanmi lan resevwa, yon lòt moun pa resevwa, se te pou moun sa yo sèlman. Pa si w konnen w pa nan kategori an, pa mete w. Paske lè w mete w lan, ou pral mete tout travay ke n ap fè an danje. E nou konnen nou nan sa, we are in this together, kouman di, se nou tout ansanm k ap batay pou sa. Nou konnen nou ta renmen wè anpil moun benefisye de pwogram nan, men pou nou fè sa, fòk ou ban nou sipò. Donk ankò yon fwa n ap konte sou ou menm pou ke nou kapab rive fè travay la ale. E nou pa p rete anpil jodi a, men se tou senpleman pou nou te ba yon repons. a e lansman de deli dòt sa a e ke gouvènman ayisyen an lanse e ke nou di nou pa gen anyen kont li sepandan li pa reponn a bezwen nou ki se pèmèt ke resòtisan ayisyen yo kapab deplase avèk paspò ekspire yo e yo kapab toujou peye a layopò oubdjwen lè rive yo ka al nan konsila e kote yo rive an pou yo fè l e sesi nanpèch pa sela mesye le premye minis. Ou ka lanse Belidòk lan, men sa pa anpeche ke ou kapab reponn a bezwen moun sa yo kap tann depi dè e dè semèn, ki gen anpil anksyete, anpil strès, gen ladan yo ki voye di nou konsa ke menm dòmi yo pa dòmi. E se sa m ta renmen gouvènman ayisyen an konprann, konprann la souffrance du peuple, konprann pèp la ap soufri amèrement. Si gen yon ti bagay yo kapab fè pou soulaje soufrans yo, Kriz kadyak, kriz kadyak. Ah kriz kadyak so sorry dèfwa mo yo paka vini, prepa bouch pou plizyè moun gen avèk tèt fè mal e kriz kadyak, tansyon ateryèl tout sa dayè le premye minis la te medsen li konnen egzakteman ki enpak strès gen sou moun donk an nou wè sa n kapab fè pou n soulaje e fawdo a an nou wè si n kapab ede e akonpanye e popilasyon an e konsa nou konnen a la fen de la jounen lè w rive lakay ou w ap gon jwa paske ou te fè sa ki byen. Merci beaucoup c'est le Docteur Gabo de IFSI usa merci. Renmen sa sot gade a pa vre? Pou w rete konekte ak chanèl sa, pa bliye abone e aktive ti klòch la pou w pa rate anyen de enfo sosyal ki pap neglije pote pou ou tout aktyalite moman. Info sociale, le réseau d'une jeunesse positive.